Nan minit sa nou pral pase nan sèvis SDPJ jis pou yo kapab odisyone yo e suivan sa ke nòmalman ke yo reproche w e pi apre sa rès suivi yo pral fèt de manyè jidisyè ok dakò ok. Clovis Jean Jacques yon endividi lapolis nan Miragwàn mete anba kòd maten an la, yo ta fè konnen se transfij gang Vitelòm lan k ap feraye nan Tòsèl ak Laboul, al fè sètifika bòn vi e mès e lapolis ki t ap chèche l aktivman. Pou kote nap pale a la. Medam mesye rete konekte ansanm avè nou, anndan detay sa yo ou pral tande anpil enfòmasyon sa kap pase nan vil Gonayiv, Tigwav, Jeremi, Okay e lapolis deside tout bon vre pou fini ak koze bandi a e kote bandi yo tou pa pè lapolis yo kanpe dandi deside batay pou jwenn sa yo bezwen. De tanzantan e mesye ki yo menm kantone nan gran grif yo ki kantone nan Salyen yo, yo met. Se popilasyon an dewout nan zòn Lyankou, Kwa Moro, etsetera, etsetera. Donk depi l 5 è dlaprè midi pou w pran chans pase nan zòn sa a, donk sa se pou malè w. Wè, ni lapolis, popilasyon an ozabwa. Donk detanzantan yo detounen machin, machandiz k ap soti e tout kote swa Pòtoprens oubyen Sendomeng. Yo kidnape moun. Kote m ap pale avèk ou a la a, gen plizyè moun ki nan men moun yo kòm moun yo kidnape. On moun ki soti Senmak ki pral Pòtoprens. Li pase pa Vèrèt. Lè l rive, si jamè fè nwa ka bare l, donk li oblije dòmi Vèrèt pou l ale Senmak lè l jou, nan demen maten. An dotre tèm, lè mesye yo bay moun posiblite pou yo pase, paske lontan yo te konn opere lannwit sèlman, mentnan kounye a gwo lajounen yo soti sou wout la, yo fè sa yo vle, yo pran moun yo vle, yo pran sa yo vle epi yo rantre nan baz yo. Di m kouman, pa egzanp, yon gouvèneman kapab anvizaje ke li pral fè eleksyon nan kondisyon konsa. Di m ki jan yon moun ka kontinye ap fonksyone nan yon bagay konsa. Baz Gang Grif la pa egzanp, se yon baz ki la e lontan. Te genyen baz li sou Ti Rivyè strikteman. Pratikman komin Ti Rivyè demobilize nèt. Pa gen anyen k ap fonksyone nan zòn sa a pratikman. Anpil moun kite zòn nan, yo migre vè Sen Mak, yo migre vè Vèrèt, Lachapèl e lòt kote. Kidonk jodi an, èske se moun ki sot lòt kote? Mwen pa konnen. Men, li ta parèt pi pwobab pou se moun nan zòn nan, kòm kounye a la se pi gwo enstitisyon k ap fonksyone nan peyi a se fonksyonman gang yo, se fonksyonman baz yo, donk sa ka rive ke yo rekrite de lòt moun ki soti nan lòt kote nan peyi a e vin fè baz yo nan zòn nan. Peyizan oubyen moun k ap soti Mawouj, k ap soti nan Nòdwès, k ap soti nan Wo Latibonit, Gwo Mòn, Ans Wouj, Tènèv, k ap soti pa egzanp Enri, k ap soti Kabarè, Se tounen yo oblije tounen vin pase nan aks woutye pou sonde Vèrèt, Mibalè pou yo al eseye rantre Pòtoprens wi. Konn tande pale de Vitelòm wi ki moun ki pa tande pale de Vitelòm kisa yo di w misye ye menm misye son chèf gang nòmalman e Vitelòm ki fè kouri pènye ak tout gang li. Eske ou te nan pwoksimite ou te nan pwoksimite avèk Vitelòm? Ou menm avèk kiyès ki tap viv nan kay. Map viv a manmanm ti sèm. Men nan tout sa ou sot diw la kilès ou panse ki gen yon ti kras mansonj ladan ki pa gen twòp verite. Bon epwa e Bondye avèm ki konnen avèk ou men menm tout sam konnen map pale la e verite mpa gen anyen poum kache Exode ap mande pou yo lajistis ta fè pou mwen. Sa pou lajistis ta fè pou mwen. Madam, lajistis gen tan sal tout repitasyon m, tout dinite m. Imajine w ap mache nan yon lari tout moun ap gade m kòm kriminèl. Sa ye istwa m di nan la. M pa wè lajistis ka fè anyen pou mwen. Menm si m lage, m toujou tache. Menm si m pa lage, paske m pa gang mezanmi. Mezanmi m pa gang m pa konn anyen nan koze gang nap mete m nan non. Ou konn dcpj? Premye fwa m vini avèk dezi premye fwa m te vin nan dcpj malgre gon papye se ti sèm yo te vyole m ale dcpj pòtoprens komisarya miragwàn pa gen okenn kazye jidisyè paske m pa janm nan move zafè. Fè pou m nan komisarya mesye. Ekriven kisa ou panse de arestasyon w e. Nan donk. M pa konn anyen nan sa akizasyon yo ban lan m pa gang donk m panse tout done yo la tout bagay la pou yo verifye. Eske ou panse se yon abi de lapolis? Ho! Nòmalman yon abi chèf. Jiska prezan la polis ka ap fè travay li m ka konprann men travay lan fèt nan yon dimansyon kote ke si w pa gen anyen pou w pwouve m de sa m fè w ki mal mezanmi e jis di ou di m nan gang ki te lòk fò w ta gon gang an omwen ki di yon bagay. Kominike avèk popilasyon an, toujou rete vijilan bò kote pa yo, pou yo toujou voye enfòmasyon ba nou, e se gras a yo tou ki pèmèt ke filature lan li menm te reyisi, e ki te pèmèt ke jodi an nou entèpele endividi sa ki se Clovens Jean Jacques. E fò m presize pou nou ke misye son nèg ki fè anpil zak malonèt nan nivo Pènye. nan departement de l'ouest e yo tap recherche li e misye trouvel nan miragwan e nou nan la police de nip nou procede a interpellation ni jenn gason sa li te vini nan departement an depi byen des jours kote ke nou te informe de li e malheureusement pou li li vin fè yon document andan bureau SDPJ e se de la. ke nou konpare foto plis non swit a enfòmasyon ke nou te deja genyen epi nou pwosede a entèpelasyon msye e aktyèlman la msye e nap kwizine li nan nivo SDPJ an atandan ke nou fè tout swit legal yo. Pati politik RDNP salye piblikasyon Wo Konsèy Tranzisyon an ki gen ladann Mirlande Hyppolite Maniga, pòtpawòl pati a Ricardo Norden mande sila yo kap kritike Mirlande Maniga yo resezi yo, se pa moman kritik. Pòtvwa RDNP a raple RDNP soutni chwa Minerve Maniga, men se yon chwa sektè politik lan, notamman gwoup Konpwomi Politik lan ki se yon gwoupman ki gen ladan l plizyè pati politik, pami yo RDNP ki siyen akò 21 desanm 2022 pase a. En côté, Ricardo Nordin pour plus de détails. RDNP fait partie du groupe compromis historique qui donc RDNP signé le 21 décembre 2022. Madame Mirland Hippolyte Maniga est choisie par secteur politique pour qu'elle représenter le secteur politique au niveau du Haut Conseil de transition. Nou menm nan RDNP nou akeyi favorableman nominasyon Madam Mirlande Hyppolite Manigat anndan Wo Konsèy de Tranzisyon an. Sepandan, pou aktè politik k ap tire aboulè wouj sou prezans Madam Manigat o nivo de Wo Konsèy de Tranzisyon an, n ap di yo resezi yo. Resezi yo paske se pa lemoman. Peyi an ap viv yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Madam Maniga fè le sakrifis kil fo pou l sèvi peyi l. E nou kwè ke jodi an li pral mete tout konpetans li o sèvis de peyi li. Madam Irlande Hyppolite Maniga etè toujou an rezèv de la Repiblik. Kidonk, Madam Maniga te toujou gen veleyite pou ke li sèvi peyi l. Madame Maniga, c'est choix secteur politique dans le conseil de transition. RDNP, comme parti politique, terre de l'accord du 21 décembre à travers le groupe compromis historique, a soutenu le choix de Madame mélanie Hippolyte Maniga. Cependant, le RDNP n'a pas signé l'accord du 21 décembre 2022 pour forcément participer pou remaniman ministeryèl ou ankò o nivo di gouvèneman, sepandan URDNP a siyen lakò pou debloke la kriz politik an Ayiti. Pòtpawòl sektè demokratik ak popilè demanti enfòmasyon ki fè kwè Wo Konsèy Tranzisyon pa gen pouvwa. Mèt André Michel raple HCT a chaje pouvwa Ariel Henry prèske pap ka fè anyen san apwobasyon Wo Konsèy la, Repòtaj Jean Philippe Marcéa. Moun kap mache di nan radyo wo konsèy la pa gen okenn pouvwa, se de moun ki de movèz fwa, oubyen se de moun ki pa li akò 21 desanm 2022 a. Wo konsèy la se yon strikti enpòtan ki gen anpil pouvwa. Se konsa Mèt André Michel konprann sila a yo kap kritike wo konsèy tranzisyon an yo kwè ki pa gen pouvwa. Pòtvwa sdp a, HCT a, enkontounab. Pou kòmanse, strikti sa a gen pou chwazi komite ekspè, ki pral travay pou pase men nan konstitisyon an, yo gen tou pou patisipe nan chwazi moun ki prale nan kou kasasyon. Map di moun sa yo, yo twonpe yo. Wo konsèy la, yo gen pou yo patisipe nan chwazi moun ki pral nan kasasyon, yo gen pou yo chwazi komite dekspè ki pral travay. sou revizyon konstitisyon an, se pa gouvènman kap chwazi komite sa a, se Wo Konsèy la kap chwazi moun sa yo. Wo Konsèy la gen pou l kowòdone yon dyalòg politik pou l kapab elaji kad konsansis 21 desanm 2022 a pou gen plis sektè ki rantre nan pwosesis politik la. HCT a gen pou l patisipe nan remaniman kabinè ministeryèl la, chanjman ki pral fèt nan direksyon jeneral yo, san konte refòm ki pral opere nan diplomasi a. Wo Konsèy la avèk gouvènman an gen pou yo defini fèy de wout tranzisyon an. Wo Konsèy la gen pou l patisipe nan remaniman k ap fèt nan kabinè ministeryèl la. Se serye. Wo Konsèy la gen pou l patisipe. nan monte kou de kasasyon paske gon bann jij yo pral nome nan kou de kasasyon premye minis lan paka nome yo pou kont li premye minis lan paka fè remaniman nan kabinè ministeryèl la pou kont li fòk wo konsèy la patisipe wo konsèy la ap patisipe nan refòm kap fèt nan diplomasi a men se enpòtan wo konsèy la ap patisipe nan chanje direksyon jeneral yo gouvènman paka fè yo pou kont li. Wo konsèy la pa rete la yo gen sa pòtvwa svp a rele. Dwa pwopozisyon. Kidonk, fè yon seri pwopozisyon tankou pou mate fenomèn ensekirite a, pase men nan sistèm elektoral la, elatriye. Li gen yon Dwa de pwopozisyon. Li kapab fè deba. Li ka fè dè pwopozisyon an matyè de sekirite, dè pwopozisyon an matyè de jistis, dè pwopozisyon an matyè deta de dwa, dè pwopozisyon an matyè de lit kontre lensekirite alimantè, dè pwopozisyon pou refòme ladiplomasi, dè pwopozisyon li kapab fè pou korije sa k dwe korije nan pwosesis elektoral la. Brèf, Wo Konsèy la gen anpil atribisyon, yo gen anpil misyon pou yo egzèse. Mèt André Michel konpare sa k ap pase HCT a menm jan yo t ap kritike chwa Jean Joseph Lebrun nan tèt CSPJ a. Alòske jounen jodi a, CSPJ pa sispann resevwa aplodisman tout kote. Se menm jan an tou, pòtvwa SGP a prevwa avan lontan Wo Konsèy la pral resevwa felisitasyon pasi pala. Jodi a se Jean Joseph Lebrun ki prezidan CSPJ. Moun sa yo te di yo pa dakò, bagay sa a pa bon, Lebrun pa gen dwa aksepte. Jodi a menm moun sa yo, y ap aplodi CSPJ a k ap fè yon bon travay. Èske ou konprann? Sa vle di, ebyen, avan lontan, menm moun sa yo k ap di Wo Konsèy la pa bon, li pa gen gwo atribisyon, avan lontan, Menm moun sa yo pral aplodi Wo Konsèy la. E se sa, lè w ap gouvène, ou gouvène, ou aji, ou poze aksyon, e lè w poze bon aksyon, menm moun k ap konteste yo, yo pral vin aplodi. Sanble, malgre kritik yo, Ariel Henry ak aktè politik yo deside vanse tout bon vre ak akò 21 desanm nan, apre piblikasyon arete ki kreye Wo Konsèy Tranzisyon an, mèkredi 18 janvye a, Anpil kesyon ap poze tou sou dat enstalasyon Wo Konsèy la. Enfòmasyon yo fè kwè jiskaprezan diskisyon yo bloke pou yon kesyon lokal. Wo Konsèy la refize asepte yon biwo nan Primati. Kidonk, ekip fasilitasyon akò 21 desanm nan, HCT a, ak gouvènman an dwe jwenn yon lokal apwopriye. Pou mete yo avan lontan. Jean Philippe Macean, Radio Mecca. Mèsi anpil Jean Philippe Macean, efektivman la genyen anpil demach kap fèt la pou konnen ki kote Wo Konsèy sa li menm li pral pran biwo, èske se nan palè, èske se nan primati, èske se nan yon lokal leta ki abandone, kesyon ap poze e sou kesyon sou sa kote Wo Konsèy la pral rive ann di pran envestiti. Wo Konsèy Tranzisyon an li menm poko pa ankò poko pran envestiti. Akoz pwoblèm lokal, selon sous ke n ka fè konfyans, e daprè sa ki di la pou kounya, enben gen anpil lokal la y ap eseye etidye posibilite pou y al envesti, ann di pou pèmèt ke Wo Konsèy la li menm al envesti pran fonksyon. Men aprè piblikasyon arete ki, ann di, nome manb Wo Konsèy Tranzisyon an nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur, enben li klè la jodi a la gen anpil atant la ki ap fèt, pou kesyon envestiti, Wo Konsèy Tranzisyon an e otorite nan pi wo nivo nan Leta ap travay pou jwenn yon lokal ki apwopriye pou yo mete manm Wo Konsèy Tranzisyon an. Anpil lokal la, y ap fè etid sou anpil lokal pou gade ki kote yo pral enstale moun sa yo. Men, men l pa kapab di yo pa yo pa kapab pale de pou di ke èske y ap mete biwo nan Primati, ni pa nan Primati, ni nan Palè Nasyonal. Pa gen lide menm pou ta enstale moun sa yo swa nan Primati oubyen nan Palè Nasyonal, men y ap etidye lòt espas, lòt andwa pou wè kòman, kote yo ka enstale manm Wo Konsèy Tranzisyon an. Nou konnen ki gen ladan l Mirlande Maniga, genyen pastè Kerlix Fleuridor, gen Laurent St-Cyr, se pami 3 moun ki fè pati Wo Konsèy Tranzisyon sa. Jiskaprezan deba ap fèt pou konn ki kote. yo pral rive fè moun sa yo ap ka envesti ti enstale yo oubyen ki kote eske se nan yon bwat leta nan yon ministè eske se palè nasyonal oubyen primati non jiske la kesyon ap poze sou sa e eske tou chèf gouvèneman doktè Ariel Henry tou nan lide l ta vle enstale wo konsèy la swa nan primati oubyen nan palè nasyonal ankò kesyon kap poze. Afè bagay 21 desanm n ap nou tande y ap pale de akò politik la. Sa pa akò politik. Pèp la pa retwouve l ladan. Ansyen senatè Nenel Cassy, dirijan yon branch Sektè Demokratik ak Popilè, SDP, ki di l pa rekonèt akò 21 desanm. 2022 a. E map di nou bagay pèp ayisyen ou viv listwa w menm ke Ariel ta panse ke li avi ou mèt di l e pa vre paske Jean Claude Duvalier te panse plis nou di deja devan entènasyonal ke n pa fè Ariel konfyans nou di deja ke n pap mache nan lojik Ariel la. Jodi a, Ariel pa ka sèlman avèk kèk zanmi phtk, les neo-phtk, yo fè sa rele yon akò pakoti epi pou yo di ke yo pral rezoud pwoblèm. 1, Nou poko ka pale de eleksyon jodi a. Pa gen sekirite anndan peyi a. Men kòman ou pral fè kanpay? Bon, si ou fè eleksyon kounye a, kiyès ou konnen k ap eli? Yacheka, nèg ki kontwole katye popilè yo, men se lojik sa ou pa bezwen moun eksplike w li. Ou pa kapab di ou pral fè eleksyon pandan ke pa gen okenn pati konsekan, fòs politik ki siyen akò la. Ki fòs politik enpòtant ke nou wè nan akò sa a? Yo pa ladan. Men a kiyès ou pral fè eleksyon sa a la? Avèk Madan Maniga? Bon men Merik Jan Batis bon nou tiye l. Bon l pa la. Sa vle di pa gen posiblite nan moman kote n ap pale la pou gen eleksyon. Nou vle eleksyon. Men fòk kondisyon yo reyini. Pandansetan, Mèt André Michel, pòtpawòl lòt branch SDP an, mande aplikasyon total akò 21 desanm nan. Aplike akò a vle di kisa? Li vle di fòk le pli vit posib yo enstale le Haut Conseil de la Transition, HCT, fòk yo konplete la Cour de Cassation le pli vit posib, fòk yo monte Konsèy Elektoral la le pli vit posib, fòk pwosesis revizyon konstitisyonèl la Angaje kòmanse le pli vit posib. Fòk Konsèy Elektoral la bay yon kalandriye relatif a lòganizasyon dè eleksyon. Akò 21 desanm 2022 an, batize Konsansis Nasyonal pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon Transparant anndan peyi an pou pèmèt aske eleksyon jeneral òganize 7 fevriye 2024 pou yon prezidan eli pran pouvwa nan men Doktè Ariel Henry.